Saint-Esprit agit Konya. 30 minit, m apèn gen 3 zè 30 minit, kòm ou konnen li deja. Randevou a se tou lè dimanch a pati de 3 zè 30 pou 4 rè. Donk nou beni nan le Senyè ankò jodi a ki ba nou privilèj, ki ba nou opòtinite pou nou kapab ansanm jodi a Napoléon Ivna salut à la gloire de Dieu. Merci parce que est là, ensemble avec nous. Donc rendez-vous c'est chaque dimanche, 3h30 ou 4h. Donc, moi, j'ai déjà gagné 3h30. Donc, c'est l'heure pour nous capables de commencer avec une euh, séance de partage, Pap manke pa jete yon rich benediksyon sou lavi ou e pèmèt ke sa ke nou ap pataje ansanm nou kapab rive konprann yo e sezi sa ke nou dwe sezi kòm verite pou lavi nou pou pèmèt ke nou kapab grandi nan la prezans di Senyè. Donk mwen envite ou dispoze ou pou ke nou kapab priye Bondye Paske nou pa ka fè anyen san le Senyè, tout sa n'ap fè, nou dwe fè li anba kontwòl Sentespri a. Donk Maestro Jacob, Bondye beni'w, Bondye beni chak zanmi k'ap rejwenn nou. Donk lè'w monte, si ou gen chans pataje avèk yon lòt zanmi, se su e sèten li va benefik e non Bondye kapab kontinye beni, kontinye glorifye. An nou priye Bondye ansanm pou nou remèt li sè 30 minit ke nous allons pase ansanm. Seigneur nou di w merci, nou beni non w, nou egzalte w, nou ba w glwa, louwanj, onè, egzaltasyon ke ou menm e ou menm sèl ou merite. Merci pou gras, privilèj, opòtinite ke w akòde nou jodi a ankò. Pou nou kapab ansanm avèk zanmi entènot nou yo Dieu pou nou pase tan sa ansanm nan partaj de yon sijè ki ekstrèmman enpòtan ki se ladorasyon. Pèmèt ke jodi a ankò zye spirityèl nou kapab louvri nan yon lòt nivo, nan yon lòt dimansyon. Pou nou konprann sijè sa, konprann domèn sa ke w kreye nou pou li, Senyè, e pou nou kapab antre ladan l an pwofondè, pou nou rive adore w jan ke w ap tann li nan men nou, Senyè. Beni chak zanmi ki deja rejwenn nou, beni sila yo k ap rejwenn nou, e beni sila yo osi ki pral tande nou an difere. Ke non w kapab beni, paske tout sa n ap fè, Senyè, se pou ta glwa. Se konsa nou priye w dan le presye non de Jezi, li ki vi ki règne au siècle des siècles. Amen. Donk Bondye beni w yon fwa ankò, mwen se zanmi w, mwen se frè w, adoratè Bertin Dorvilmar, mwen se adoratè Bertin Dorvilmar, e paj Facebook sa a li rele Bertin Dorvilmar, adorateur du Roi des Rois. Donk se yon paj Facebook ki la pou kapab pale nou prensipalman sou adorasyon, Donk dimanch lan mwen te mwen te di nou ke dè ke ou pale de ladorasyon ou egzakteman wè osi la louwanj paske adorasyon avèk louwanj se de mo ke ou pa kapab detache yo yonn de lòt. Donk m panse ke pi devan n ap genyen pou nou abòde bokou plis Nan sans sa, men dimanch lan mwen te atire atansyon nou sou sa. Donk paj Facebook sa li la pou pale nou de ladorasyon. Donk dè ke nou di pou pale nou de ladorasyon, nou egalman wè lalouanj. Donk dimanch lan nou te sou dezyèm tantativ de definisyon avèk vokab sa ki se adorasyon. Donk jodi a se yon twazyèm tantativ de definisyon e n ap repran pou pou nou di yo pou ki sa nou di ke se yon tantativ. Nou di se yon tantativ paske pa gen yon definisyon jis, yon definisyon fiks, yon definisyon nou te kapab kalifye de yon definisyon fondamantal de ladorasyon e lalouanj. Donk, nou te di li enpòtan pou w konnen kisa ki adorasyon, kisa ki louanj lan, kòman w ka defini yo. Menm si pa gen yon definisyon ki fije, poukisa li enpòtan pou w konnen sa, se paske nou tout ki egziste, nou tout ki ap viv, nou kreye pou nou adore, nou egziste pou nou kapab adore. E adorasyon se yonn nan domèn, yonn nan sijè ki bokou plis neglije. Se yon sijè ki trè neglije, se yon sijè ke m te kapab di ki trè inyore osi. E se ankèt dadorasyon Satan ki fè ke Bondye rive presipite l. Se paske Satan anvye adorasyon Bondye, Satan konnen enpòtans adorasyon e li ankèt dadorasyon, se rezon sa menm ki fè ke Bondye presipite l. E w ap wè ke menm lè Jezikri vini, Jezikri ke Bib la kalifye kòm le segon Adan, Donk lè Jezikri vini wap wè ke satan al tantel lal dil map ba ou tout sesi tout sela ba etc si tu te prosterne et m'adore donk satan an kèt d'adoration paske satan menm konnen ke mwen avèk ou nou kreye pou nou adore Bondye puiske satan li menm li an kèt d'adoration li fon fason li menm tou poul resevwa adoration. Li fon fason osi pou li menm pou l resevwa w adorasyon. Donk nou Satan resevwa w adorasyon pa rapò avèk inyorans ke mwen menm avèk ou genyen de fason ke nou dwe adore Bondye. Donk sa ke nou ta dwe bay Bondye sètèn fwa li vin revni a Satan san menm ke nou menm nou pa rann nou kont. Donk dimanch la nou te la pou nou te fè dezyèm tantativ de definisyon sou ladorasyon e jodi a nou la pou nou fè twazyèm tantativ. Donk nan dezyèm tantativ la, donk dimanch la nou te pale yo, nou te ba ou twa mo ebre, twa mo ebre ki pèmèt ke nou defini adorasyon. M kwè ke ou te note yo e dimanch la nou te gen chans pou nou te wè premye mo a. Òtograf la, e nou te defini l, nou te di w, se gad la li ve dir se kourbe, manifestan une grande crainte et un grand respect. Se kourbe an manifestan une grande crainte et un grand respect, donk nou te montre w ke dè ke w parle de adoration, ou wè se la crainte, la crainte pour Dieu, le respect pour Dieu. Donk dè kew di wap adore Bondye donk wap eksprime krent kew genyen pou Bondye, wap eksprime respè ke ou genyen pou Bondye. Donk Bondye li menm Bondye respekte nou, Bondye respekte nou, egzanp sa yo souvan pranl, donk si w ta wè tout sa Bondye ap ofri nou, Bondye mete yo nan yon bèl anvlòp. Tout sa Bondye ap ofri nou, li mete yo nan yon bèl anvlòp. Donk, dènyèman m ap reflechi, m ap di kòman Bondye fè pou l mete dlo andedan yon kokoye, e gade kòman dlo a andan kokoye a kòman l dous. E Bondye mete dlo a andedan kokoye a pou wè ke kote l ye a li byen prezève, li byen pwoteje. Dlo a, vyann kokoye a, tout nèt yo byen pwoteje. Si n ta pran sa sèlman kòm egzanp pou montre kòman Bondye li menm li respekte nou. Bondye respekte nou antanke pitit li, li renmen nou antanke pitit li. Donk adorasyon, selon premye mo ebre ke nou wè a ki se segad, li ve di ke se yon sòt de respè, yon sòt de krent ke w ap temwanye alandwa de Dye. Donk, chante, danse, euh, swe, se vre yo enpòtan, men èske pandan m ap chante a, m ap chante avèk respè pou Bondye? Èske pandan m ap danse a, se respè m gen pou Bondye ki fè m ap danse? Èske pandan m ap leve men m anlè, m ap pouse dè kri, jan salmis lan di, pousser vers l'Eternel des cris de joie? Est-ce que cri m'a poussé dans la présence de Dieu? Est-ce que c'est le respect pour Dieu qui permet que m'a poussé des cris dans la présence de Dieu? Donc adoration d'abord, c'est une question de respect, c'est une question de crainte pour Dieu que adoration lui-même liée. Donc ça me plaît que nous vraiment saisi ça, c'est extrêmement important. Donc c'est le respect, c'est la crainte pour Dieu, Travailler, œuvrer ou servir Dieu. C'est la définition même du mot abad. Travailler, œuvrer ou servir Dieu. Donc, si on écrit définition 1, abad, deuxième mot hébreu que l'on pourrait dans la tentative de définition à l'adoration, donc abad, A, B, A, D, il veut dire œuvrer, M vle repran pou ou. Abad fè panse ke tout sa map fè pou Bondye, le fèt ke mwen apatyen a Dye, li se yon akt dadorasyon. Sa li ekstrèmeman enpòtan. Tout sa map fè pou Bondye, paske mwen apateni a Dye, li se yon akt dadorasyon, selon le dezyèm mo ebre ke nap wè jodi a, ki se Abad. Donk, anpil moun ke m ap redi sa, m ap di sa trè souvan, anpil moun rezime adorasyon avèk chante. Men pou otan, se pa vrèman chante se adorasyon, se yon ekspresyon dadorasyon. Daprè mo ke n ap wè jodi a ki se abat, tout sa m ap fè pou Bondye, paske m se pou Bondye, paske m appartenir à Dieu, li se yon acte d'adoration. Donk, nan legliz lokal kote ke ou pèsevere a, sa ke wap fè pou Bondye nan legliz la, paske ou apatyen a Dye, se yon akt dadorasyon ke li ye. Si w legliz la se bale wap bale, son akt dadorasyon. Avèk de moun ki ap travay avèk neglijans. Moun ki ap travay avèk neglijans, moun ki ap travay petèt pou fè plezi a yon lidè. Moun k ap travay pou fè plezi a yon lidè, pou fè plezi a yon gwoup de moun kèlkonk. Li ekstrèmeman enpòtan pou konnen ke sa w ap fè pou Bondye a, pou fè l byen, e se lè w fè l byen ke l ap deveni yon acte d'adoration. M vle atire atansyon nou sou sa nan sèt kesyon de travay pou Bondye, nan sèt kesyon de sèvis ke w ap rann nan tanp Senyè a. Donk, kèlkeswa sa w ap fè a, Petèt, ou gen dwa se mizisyen, ou ap jwe mizik pou Lesenyè. Ou gen dwa se yon monitè de lekòl di dimanch, ou ap ansenye leson dominikal tou lè dimanch, ou gen yon klas devan ou. Ou gen dwa se prezidant lajenès. Ou gen dwa se yon manb nan komite, komite legliz kote ke ou pèsevere. Ou gen dwa se yon dyak. Ou gen dwa se yon evanjelis, ou se yon predikatè. Donk peu importe sa wap fè pou Bondye a se fèl byen e sesi fèl avèk tout kèw. M vle atire atansyon nou sou sa. Donk motif ki fè map fè sa map fè pou Bondye a pi enpòtan ke sam fè pou Bondye a. M vle repran pou nou. Motif ki fè m ap travay pou Bondye a li plis konsiderab pour Dieu que le travail que je fais. M pa konn si w konprann sa m di w la, m pa konn si w vle sezi. Motif ki fè m ap travay la li pi enpòtan pou Bondye, li plis konsiderab pour Dieu ke travay m ap fè a. Kisa vle di par la? Sa vle di sa map fè kòm travay la. Li gen valè devan Bondye sèt. Men sak fèm fè travay map fè a, li bokou plis enpòtan pou Bondye. M pa konn si w konprann. Bgy nan Bondye frè Genlè genlè konprann. Sak fèm fè sa map fè a pi enpòtan pou Bondye ke sa map fè a. E se motif la osi ki pral fèl yon acte d'adoration. Se motif ki fè map fè sa map fè a ki pral fè sa map fè a li reyèlman yon acte d'adoration. Donk gen bagay map fè pou Bondye Li kapab reprezante kèlke choz nan zye lèzòm, e pou otan, se vre m di m ap fè l pou Bondye, men o zye de Dye sa na okin valè. Poukisa? Paske li pa gon li pa gon bon li pa gon bon motif. Ki sa m vle di? Ban m pran pa egzanp, bon kòm mwen m jwe mizik, ban m pran egzanp moun k ap jwe mizik. Donk si map jwe mizik nan tanp lan, epi sam genyen kòm motif, se vre m toujou ap jwe mizik, m toujou prezan, moun yo wèm m jwe, m devwe etc pou travay la, vèy de nwi m toujou la pou map jwe, jèn m toujou la pou map jwe, sèvis dominikal mwen la map jwe, gen revèy mwen la ankò map jwe, donk se byen. Donk tout moun sa fè tout moun du byen paske mizisyen sa li devwe li toujou prezan nan aktivite yo men konnya sak pase pandan tout moun wè map travay la kisam gen kòm motif ki motivasyon ki fè map travay travay sa petèt kòm mizisyen m gen dwa gen motivasyon Sak fè map travay se paske sa m konnen yap peyem yon egzanp kèlkonk yo konn m konnen yap peyem e puiske yap peyem donk sa ap pèmèt ke m motive pou m fè travay la oubyen swa nan legliz la gon demwazèl ke m santi m renmen e m santi chak fwa m vin legliz la m kontan wèl map jwe. Tout moun wè map byen travay. Men motif la, li pa valab, li pa gen okenn valè devan zye Bondye. Ou di mwen, tout moun wè map travay, kisa k motif mwen? Donk se pou pastè a ka wè ke m son moun ki devwe pou pastè a ka fè elòj mwen. Men se pa paske m gen lanmou pou Bondye ki fè m ap travay. Se pa paske m gen yon devouman pou Dye ki fè m ap travay. Donk vwala poukwa ke nan di w motif la li pi enpòtan pou Bondye. ke travay map fè a. Sak dèyè tèt mwen ki fè map travay pou Bondye a, li pi enpòtan, li gen plis valè nan zye Bondye ke travay ke map fè a. Donk, si nou di ke le mo abad li vle di travaye, evre ou sèvir Dye, e nou palew de motif travay la, motif travay la. Donk, youn nan kesyon ke mwen menm avèk ou nou ta sipoze poze tèt nou, Sa m ap fè pou Bondye jodi a, ki motif ki fè m ap fè l? Petèt mwen menm m gen dwa chwazi m ap fè yon live, m ap fè yon live sou Facebook. Live map fè pou Facebook la, sou Facebook la, li ka yon, li ka yon bon bagay nan zye Bondye men sak motivem, eske se poum ka gen popilarite? Eske se poum ka gen plis abòne sou paj Facebook mwen? Eske se sak motif mwen? Kòm de no jou tout moun ap goumen pou yo gen mil abone, tout moun ap goumen pou yo gen sen mil abone, donk se, se, se, kòman m ta ka di sa, se la grand mòd, donk moun nan gen di mil abone, etsetera, se, se yon grand fyète. Eske se sak motif mwen ki fè map fè yon live Facebook? Si se sak motif mwen ki fè map fè yon live Facebook nan zye Bondye sa pa sinifi anyen. Nan zye Bondye se vre moun kap tandem ki live avèm ka wè sa map fè a son bon travay men poutan nan zye Bondye sa pa gen valè devan zye Bondye. Eske se pou m ka chèche yon popilarite, pou moun ka konnen m, pou m ka gen anpil moun sou paj Facebook mwen, èske se sak fè map fè live la? Oubyen eske se pou moun kapab rive sezi ansègneman la parole de Dieu, pou moun rive sezi vrè sans sak adorasyon pou ke mwen m avèk ou nou mete tèt nou an plas? Pou nou adore Bondye, èske se sa k motif mwen? Donk sa li rete a mwen menm. Aksyon an, se vre l ka parèt bèl, aksyon an ka parèt enteresant, men ki mobil aksyon an? Ki sa k mobil li? Ki sa k pouse sa fèt? Èske travay m ap fè pou Bondye a se paske m piske Bondye sove m konnya m pa ka rete pou m pa pou m pa fè anyen m pa ka rete avèk bra kwaze donk m ap fè yon travay pou Bondye pou m montre Bondye kòman mwen rekonèsan parapò a sa l akonpli nan vi m pa mwayen Jezikri. E ke se sa ki pouse m ap fè l. Se sa k ap pèmèt ke ou detèmine èske sa w ap fè pou Bondye a, li se yon acte d'adoration. Mwen m avèk ou. Ki motif ki pouse nou ap travay pou Bondye? E se sa k fè Bib la di ke travay n ap fè pou Bondye yo, yo pral gen pou yo sonde nan dife. Si sa m t ap fè pou Bondye a se pou m te fè tèt mwen parèt, donk, l ap tankou pay, lè pay la pase nan dife, donk li brile. M vle ke chak moun ki gen chans ap tande mesaj sa. Chak moun ki pataje ti moman sa ansanm avèk mwen. An nou eseye reflechi. Gen bagay nap fè pou Bondye ki sak fè nap fèl. Ki sak fè nap fè sa nap fè a ki sak fè nap fèl. Sèjousi. Tout moun gen yon kous kote tout moun vle popilè, tout moun vle fè eksplwa, tout moun vle fè it, jan yo di. Tout moun vle fè it. Eske se it mwen menm avèk ou ap chèche pou nou fè? Oubyen eske se travay Bondye tout bon vre ke n ap fè? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Kisa k fè nap travay? Kisa travay nap fè pou Bondye a, kisa l reprezante? Petèt gen moun ki tap travay ki te panse ke yo ta pral leve yo anlè. E lè yo pa leve yo anlè donk yo kite sa. Petèt gen bagay ou te konn fè pou Bondye ou t ap atann pou yo t al pale de ou. Donk piske ou pa pale de ou, se sa ou t ap atann pou w jis abandone travay la. Men si ou t ap fè travay la paske Bondye sove m, li rachte m, donk se fason pa m pou m eksprime lanmou m. Se fason pam pou m montre Bondye kòman mwen rekonesan ke yo felisite m, ke yo pa felisite m, ke yo pale de mwen, ke yo pa pale de mwen, map kontinye travay. An nou poze tèt nou kestyon, kisak fè nap travay pou Bondye? Kisa? Kisa? Kisa ki nan tèt nou? Sou ki baz n ap travay pou Lesenyè? Sa li ekstrèmeman enpòtan pou nou poze tèt nou kesyon sa. Gen bagay nap fè pou Bondye, fò nou kòmanse pa kestyone poukisa. Sinon nap fè kòve, travay nap fè pou Bondye a, li pap gen okenn valè nan zye Bondye. E nou pap resevwa okenn rekonpans pou sa nonpli. Donk. Ou tap wè kalite ke yon sèvitè li menm li dwe genyen lè lè yo diw son sèvitè kisa sa vle di. Donk adore Dye an rezime se sèvir Dye. E yon sèvitè mo grèk ki tradwi sèvitè la se le mo doulos. C'est le mot doulos en grec. Serviteur vient du grec doulos. Et mot doulos là, il veut dire esclave. Mot doulos là veut dire esclave. Donc être un adorateur, c'est être un serviteur de Dieu. Ça veut dire être esclave de Dieu. Ou son adorateur, on va adorer bon Dieu, donc ou son serviteur de Dieu. Donc être un serviteur de Dieu, c'est être esclave de Dieu. Parce que mot serviteur, la même livre, grec là c'est doulos, qui veut dire esclave. Donk, espere ki o fuy a mezur ki nap avanse, nap eseye komprende le sens de la adorasyon. O fur et à mesure ke n ap konsidere definisyon yo, mo yo, n ap eseye gen yon konpreyansyon ki bokou plis pouse sou sa ki rele adorasyon. Donk jodi a nou te vle wè dezyèm mo ebre sa, donk nou te vle ale bokou pli vit men nou estime ke Ale pi vit p ap twò benefik, donk puiske nou gen 30 minit, nou ap pran le peu de matyè, men n ap eseye eksplisit nan sa n ap di yo, n ap presi e konsi pou ke ou kapab sezi lesansyèl. Dimanch si Dye ve nou genyen pou nou wè le mo Shaka. Le twazyèm mo ebre Shaka se li menm ke nap wè dimanch si Dye ve. Donk dimanch la nou te wè le mo Segad, jodi a nou wè avèk mwen le mo Abad, dimanch si Dye ve nap wè le mo Shaka, toujou nan tantativ pou nou defini Vokab sa a ki se adorasyon. Men youn nan remak ke m fè, m wè moun yo, m poko janm resevwa yon kesyon. Tout moun ki swiv nou live, tout moun ki swiv nou an difere, m poko janm resevwa yon kesyon. Donk, èske se paske nou konprann tout bagay ke m di yo, oubyen nou pa konprann anyen nan sa m di yo? Paske jiska sèt prezant minit, m poko janm resevwa yon kestyon de la part de kikonk. Donk se pa yon moun non ki rele kikonk. K ap swiv mwen ki rele kikonk. Ok, sa se pou ri an. Donk m poko resevwa okin kestyon. Donk eske se paske w zave tou konpri ou nave ryen konpri? Donk kew an live avèk nou, nou envite ou si w genyen de kestyon pa ezite fè nou par, kew an difere si w genyen de kestyon pa ezite fè nou par. Donk mwen espere ke randevou sa lap vini yon abitid pou ou, donk tou lè dimanch nap fè nou le nesesè pou nou toujou la ansanm avèk ou. à partir de 3h30 pour arriver 4h, 30 minutes seulement pour nous partager en peu de mots quelque chose sur l'adoration. Et c'est sûr et certain, si chaque 30 minutes ça y est, ou là, ou les chaque ça nous partager, padan 30 minute sa, se su et certain, apre kelke mwa, ap komanse gen yon lot konsepsyon, yon lot ide de saki adorasyon. Donk, pandan tou le mwa de jiyè nou te la. Donk, jodi a se, se premye dimanch nan mwa out. Donk, nou la ansanm avèk ou. Donk, le Senyè a ba nou opòtinite pou nou la pandan tou le mwa dout e tout lòt mwa k ap vini yo e plizyè rès ane ankò ke nou gen pou nou pase. Bondye ap pèmèt ke nou la ansanm pou nou kontinye pataje sou sijè sa a ki se adorasyon. Donk, mèsi a ou menm ki te prezan jodi a Mèsi a ou menm ki pral tande nou aprè, an difere, e mèsi a ou menm kap kontinye pataje live la avèk zanmi w. Donk, se su e sèten ke se pa yon live ke nou espe ap gen anpil moun ki anba l, Ok, donk sa, sa pa vrèman twò etonan. Donk, men nou espere ke chak grenn moun ke Bondye pèmèt ki swiv nou, ke le Sentespri kapab ede nou konprann, e de sa ke nou konprann, pou nou ede yon lòt a konprann li. Sa se ekstrèmeman enpòtan. Nou beni nan le Senyè pou ou menm ki te la e kap kontinye la ansanm avèk nou tou lè dimanch twa zè trant pou katrè. Mwen envitew pou nou priye Bondye ansanm pou nou remèsyel pou moman sa a ke nou te pase. An nou priye le Senyè. Dye tou pwisan, nou beni nonw, nou egzalte nonw. Mèsi pou tan sa ke nou te pase ansanm. Merci pou sa ke nou te aprann a partir de ce mot, le mot abad. Ou fè nou konnen tout sa nap fè pou ou, nou dwe fèl byen paske se yon acte d'adoration. E pèmèt ke zanmi nou yo kapab rive konprann ni e sezi reyalite sa pou ke nou kapab travay pou ou nan yon lòt nivo, nan yon lòt dimansyon e surtout Avèk de motif ki valab, de motif ki fè w plezi. Pè, nou remèsye w pou chak moun ki te la e pou sa yo ki pral tande nou par la suite. Ke gras ou kapab kontinye koule sou nou, ke le Sentespri kontinye ansenye nou. Se priyè nou, o non de Jezi. Amèn. Donk mèsi, mèsi a ou menm. Ke Bondye kapab beniw frè Djenò Bondye beniw e chak moun kite la Bondye beniw chak zanmi petèt ki anba live la ke nou pa petèt idantifye yo donk ke Bondye kapab beniw mèsi paske w te la a dimanch si Dye ve toujou menm lè la 3 zè 30 pou 4 è mwen renmenw nan Senyè a ke gras li kapab kouvriw e ke l edew pase yon trè bòn semèn